Twòp kalamite paske bagay yo anpil nan peyi Dayiti. Alò nou genyen yon ti emisyon la pou ou. Nou gen plizyè dosye nou pral pale ladan l. Men dabò, fòk nou di ke nou prale nan Departement du Sud. Wè, Departement du Sud nan komin Okay. La commune des Cayes kote ke nou prale nan yon ti zòn ki rele Dexiacat. Dexiacat ki li menm nan zòn Okay la, ebyen genyen yon dram ki rive. Genyen yon sitwayèn ki li menm sanble nan aktivite vann gaz men aparaman li gen yon kin gaz li mete l menm kote l ap fè manje. Erè! Erè fatal! E imajine lasuit! Ebyen sa k pase? Dife eklate! malerèz la boule. Men m ta kapab di jan map gadel la Bondye sovel kanmenm paske son pati nan bout anba li pati pye kwis ki brule video a vrèman chokant men fòn di ke sa ki pase a m panse ke lap sèvi de leson paske sèten fwa gen moun yo ki antre nan komès gaz la sitou moun kap vann gazolin yo yo pa konnen ki danje sa gen ladann. Gazolin se bagay ou mete lwen lwen lwen kote wap sèvi. Se sak fè w wè lè w wè genyen ponp gaz se pa pou san rezon ou wè yo mete sitèn nan jisk anba. Se anba tè yo mete l. Epi dezyèmman, moun pa sèvi avèk telefòn nan ponp gaz, ou pa limen sigarèt nan ponp gaz. Donk se pou n di ke gazolin nan tèlman frajil. Donk mezanmi nou menm kap stoke ti gaz la lakay nou se vre nou bezwen fè komès nan mache nwa men retou la kapab vrèman difisil on a une tit video pour vous men on ne peut pas poste la video de la dam ki li menm brule si ou vle nap kapab voye video sa ba ou men nap permet ke ou wè kote madam nan konn sèvi kote li te met gaz lan sa vle di gazoline nan te vwazen ak yon fwaye dife Mezanmi dife, dife, dife, dife gazolin moun kap sere gazolin lakay yo meni, men sak rive jodi a la. Moun kap sere gazolin lakay yo meni. Meni, men pil galon yo papa. Men yo. Men yo, men pil galon yo. On doum gaz ki gentan boule la. Dam nan boule l kankannen la. Mal monte nou. Dam nan kankannen. Dam nan kankannen. Bòn nouvèl pou se ki reklam ankò jistis pou Jovenel Moïse ebyen ekoute gen anpil moun nan yo site nan lanmò Jovenel Moïse men ya de pèsòn ki yo menm laye dan la nati genyen ki ale trè lwen dènyeman la ebyen yo te mete men sou palasyòs palasyòs nan peyi Jamaïque men ekoute. Lakolonbi e Ayiti genyen sa n ta kab rele yon ti bradfè diplomatik, yon mannyè pou kapab wè nan ki peyi y ap voye yo. Kolonbi mande pou yo voye l ba li, e Ayiti mande pou yo ekstrade li nan peyi sila. Hum! Sèl sa m konnen, si Kolonbi ap negosye, Ayiti ap negosye, aparaman Jamayik kapab fè chwa de Kolonbi. Nou konprann byen? Donk, m pa vle antre nan detay yo, men de tout mannyè, si Ayiti sou yon kou, On lòt peyi sou on kou franchman m gen presyon ke se kou lòt peyi a ki kapab pase men ekoute trèv de plezantri la bòn nouvèl se ke Samir Handal non li tap sikile anpil sur les rezo sosyo ebyen youn nan prezime asasen Jovenel Moïse jwenn arestasyon l jodia menm se maten an Turki sal tal fè nan peyi sa mezanmi ebyen suit ak demach chanselye ayisyen an Claude Joseph. Ebyen, yo pèmèt ke yo mete men sou Samir Handal. Samir Handal te fè objè yon manda damne ki emèt pa bò kote jij enstriksyon Gary Orélien. Puiske se la Turki, eske pral genyen yon bradfè diplomatik ki pral angaje ankò yon fwa sou kesyon pou yo ta kapab ekstrade li vè Ayiti obyen m pa konnen, kite l nan peyi Turki? Men de tout manyè, tout moun ki ta konplis Nan asasina Jovenel Moise penitansye pou yo ta vini paske fok yo peye pou sa yo fè. Gen yon bagay ki pase yèswa o nivo de Delma 65. Kidnaping dejwe, yon moun mouri, zam sezi e nan machin yo te ye a yo wè plizyè lòt plak machin. Ebyen ekoute, dimanch 14 novanbre 2021 gen yon tantativ kidnaping ki fèt nan Delma 65. Lè jan. Yo te abò yon pikòp Colorado nwa, men lapolis te gentan sou kou a, lapolis alète e lapolis pote boure, bang bang, li tire youn nan mesye yo e lòt yo jete yo. E tip sa ki atè a la, petèt gen moun ki poko jwenn foto sila, ebyen vous qui etes à l'étranger qui n'ont pas encore reçu la photo, ebyen foto a disponib kote ke jèn gason sa benyen nan san li. Kote nèg yo te al fè yon tantativ kidnaping epi gen yon zam ki rete. Kòm mwen pa konnen zam byen, enfòmasyon yo fè kwè se yon zam de kalibre AR 15. Bon, de tout manyè, se a nou menm nèg ki konn zam yo pi byen kapab di ki zam zam sa ye. Pikòp la, lapolis rekipere li se pou òganizasyon, daprè enfòmasyon yo, Food for the Poor. Ebyen li te gen alèt sou li, men fò n di jounen jodi a la parapò ak enfòmasyon sa yo, gen yon ankèt ki louvri pou kapab detèmine le vrè du fo dan sèt afè. Écoutez bien, dans la soirée, des hommes ont décidé de procéder à un acte de kidnapping. Move chans pou yo, lapolis te gen yon pye devan sou aksyon sila a e lapolis pote boure Li tire, youn nan yo pran bal, yon zam rete, pikòp la rete, lòt nèg yo jete yo. Ekoute, atravè apèl nominal ki pral fèt, lòt yo kapab di prezan toujou annatandan ke lapolis ap chèche yo. Men jenòm sa a li menm, li pap ka di prezan, l ap di absan. Sa vle di, manje w renmen, se ladann lajan w gaspiye. Yon ti videyo pou nou. Sa se yon M4 Yo kwape yon nan nèg ki tap eseye fè yon kidnaping nan Dèlma 65 Ebyen la yo rive kwape misye la Yo rive kwape l jis nan Dèlma 31 la Misye gen yon M4 Li gen yon M4 nan men l Se ensekirite men ki sa ki a la baz tou sa paske kapab gen tire, ensekirite a kapab manifeste sou plizyè fòm e byen vwasi lenfo pou vou daprè enfòmasyon yo nèg 400 mawozo yo reklame yon valè 100 mil goud pa kenzèn. Pou legliz sa kapab rive fonksyone. Ebyen ekoute, legliz sa li fè yon chwa. Responsab legliz yo ils n'ont pas decide de paktize avèk lè bandi. Ou pa ka legliz pou paktize avèk bandi ame pou pèmèt ke ou fonksyone. Se swa ou fonksyone oubyen ou pa fonksyone. Antre lè de, responsab yo fè yon chwa. Chwa pou pa fonksyone an atandan ke sitiyasyon an li menm li antre nan nòmal li. Antretan fò n di ke epizòd la toujou ap jwe e sou kesyon lanmò Sanjou a savwa eske l pran bal ou pa, gen dè fwa 50 pou 100 vrè, gen dè fwa li on ti jan desann, gen dè fwa li monte ankò.